E nou menm nou bloke imigrasyon an E se pou an sin de protestasyon Kote ka yon lache moun nan Wi paske se pa kidnapping nan sèlman Nou kidnape lontan Lespri nou kidnape Nou pa gen moral pou nou travay la Ou ka konpran Kò w jòn ou pa ka rejenere Ou pa ka repwodwi tèt ou Sa w pa janm konnen Minit sa la yo pran fò Talè konsa la se ou menm E yap mande w de lajan ke w poko janm touche nan vi w, pap janm manyen nan vi w. Nou pa gen lòt peyi, nou klè sou sa. Se la nou fèt, se la nou ka viv, se la nou dwe viv, se la ki espas nou. Se la nou gen dinyite kòm moun. Ke yo kreye espas la pou nou viv byen. Oh se lak tè nou, se la yo ba nou, se lak e la manman nou fè nou, e la nou ka repwodui tèt nou jan m sot di w lan. E ke yo menm yo kreye espas la pou nou paske nou te konn viv byen deja la. Paske pi kite vin tounen yon bagay politik, vin tounen kidnaping deta. Donk m pa kwè se sèl mwayen pou viv ke nou ka genyen ki se kidnape moun. E lajan nou mande nou konnen byen ke moun nan pa genyen l. Ki lè nou aprann ke eske se se maten an pandan li pa vin travay nou aprann ke. Mwen se maten an m tande sa. Ou te regrèt li? Mwen di se frè m, kòlèg mwen, moun m ap kont avè l chak jou. Manje ansanm, viv ansanm. Moral nou trè ba. Trè trè ba poukisa se yon anplwaye nou yo kidnape anba mòn kabrit e leta konn kiyès ki pran nou lame paret la yo tire sou nou tou lame tire yo vin la yo pa ka pase yo tire sou nou pou yo ka pase yo kraze de ban la pou yo pase pae si lame ka vin la yo tire sou nou. Kraze ban. Sa vle di nèg yo ka ale. Matisan tou. Anba matisan cheri. Yo ka ale e anba mòn kabrit 400 mawozo. Pou al pran anperè pou pa nou tou. Ou pa ka vin di ou bezwen pase. Wi ou bezwen pase. Men a ki rezon ou bezwen pase. Yo kidnape yon anperè nou. Ki pa menm touche 15000 goud. 13000 goud lap touche. Lè m touche 15 mil goud depi jen li pa janm touche pou le moman yo kidnape l yè aprè midi vè 4 è nèg yo mande 100 mil dola ameriken ti malere sa kote bay 100 mil dola ameriken sa k ap touye 13 mil goud oubyen 15 mil goud l ap touche a mezanmi l eta menm jan yo voye lame vin tire sou nou la. Yo ka al chache anplwaye a pou nou, kote li ye a. La, trè plezib. Nou pa tire, nou pa anyen, lame vin al tire sou nou. Pase ke yo ka chache anplwaye a pou nou kanmenm. Li vin site yon lòt faz li ye. Si nou pa jwenn anplwaye a, jodi a, oubyen aswè a, demen si Dye vle, pi rèd. Jameson vini ak 2 paspò. Ese leta peye moun mesye. Nou menm yo ka kidnape nou la tou. Yo kidnape polisye. Men yon kidnaping fèt okap. Zòn lenbe. Yo bay kòb yo pa jwenn nèg la. Yo bay 4 mil dola pou manje. Pou manje yo mande. Sa sa vle di nou peyi e nou gen yon direktè polis, nou gen ministè enteryè, nou gen sektè piblik, nou gen tout bagay nan peyi a. Mesye, an nou nou menm. Reflechi, Leon Charles, reflechi tèt ou pou wè yon peyi sou kote. Enpòtan pou nou, leta pral chache l pou nou kan menm. E minis enteryè, minis enteryè ka al chache l pou nou tou. Menm jan ou di vin pòtè lari a pou anplwaye al travay, sa vle di ou konn kote anplwaye a ye. Ou voye lame vin tire sou nou la, yo ka fè menm nèg lame sa yo.